Aktyèlman nan peyi Dayiti, gang yo itilize yon lòt teknik pou yo kidnape moun pi fasil toujou. Dwòn yo anlè, yo ap swiv tout aktivite w ap fè jiskaske yo arive depoze lapat sou ou, selon yon atik Miami Herald mete deyò. Medam, matmwazèl e mesye, w raple w nan jou pase yo, Premye Minis Ariel Henry te debake nan baz Fòs Lame Dayiti. Li t al mande sipò pou ke yo fon sèl ansanm avèk lapolis pou konbat ensekirite a. Dènye nouvèl, divès peyi zanmi pa dakò ansanm avèk aksyon sa a Ariel poze a. Men kounya la a, premye minis la sanble abandone liy sa a, li pito ale kote CNDDR pou wè kòman ebyen CNDDR te kapab pale ansanm avèk gang yo pou yo depoze lèzam epi sa w tande a pou sekirite retounen nan peyi a. Kanada siyen yon pwotokòl dantant ansanm avèk gouvèneman yè. Pwotokòl dantant sa frèz e sè byeneme vize pou ranfòse lapolis. Ala traka pou lave kay tè. Pitit ou di l grangou, ebyen kisa w fè w di pitit fon ti tann w al plante bannann pou bannann nan donnen pou ba li manje ebyen se sa Kanada ap fè nan moman an. Yon dam debake kote komisè Muscadin pou komisè a kapab ede l delivre nanm ni ke mari l pran l vann kay dja. Bagay la difisil frè e sè byeneme ou pral tande deklarasyon dam sila. Mwen envite w rale chèz ou chita konfòtableman fouko zanmi enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske ou fèn konfyans pou nou enfòme ou mèsi pou fidelite ou ak pasyans ou mèsi paske ou like mèsi paske ou abone mèsi paske ou pataje videyo a sa fè nou plezi anpil ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon pa w la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè, e kont sa ki se te Zwazo a vole, trip li pandje. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se fil ak egui. Ann pa ti krikrak pou nouvo kont nou genyen, Piti Piti fè lonè Prezidan. Piti Piti fè lonè Prezidan, pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi. Anpil anpil. Gwo nouvèl, mounanm yo, byenvini! Se sou tak 509 ou konekte. Nenpòt kote ou ye, depi w se Ayisyen, ou dwe konn tout sa k ap pase ann Ayiti kou aletranje. Pa bliye abòne, kòmante, layike, pataje videyo a pou travay la kapab avanse zanmi pa w Fouco. Menm si ou te gen machin blende nivo 10 nan peyi Dayiti, Aktyèlman la a, gang yo itilize yon lòt teknik pou kidnape moun nan peyi Dayiti. Medam, matmwazèl e mesye de jour en jour, gang yo gon seri de materyèl sofestike nan men yo, y ap fè koze nan la repiblik. Gang yo pou yo kidnape moun, yo itilize dronn kounya a, selon yon atik Miami Herald mete deyò. Lapolis ki pa genyen ekipman pou ke li kapab mete sekirite nan peyi a, lapolis pa gen elikoptè, lapolis pa gen dronn, lapolis toujou gen mègre mwayen, se sa chèf polis la toujou di nou. Ebyen frèzesè byeneme, jounal la rapòte ke ravisè yo Yo itilize drone pou yo kapab swiv moun. An sa m di w la, ti drone yo an lò men w an ba, yo ap swiv, yo ap wè tout kote w fè, ki kote lapolis kanpe, epi sa w tande a pou yo debake, yo vin pran w. Ebyen medam, matmwazèl, se mesye nan jou pase, gang yo ki t ap swiv yon moun. Yo di moun nan konsa, y ap swiv li lontan, lè yo fin kidnape l wi. Men sa ki pase, Nan machin li ye a machin nan sofestike. Yo te mal pou sène l. Se te yon BMW. Èske ou konprann? Se te yon BMW moun nan te ladan, donk machin sofestike sa a, sa ka rive l blende. Donk fason pou yo pran l lan se nan ti machin pi ba. Donk kòm etan done nan jou pase yo nou raple nou se moun ki nan gwo machin yo te konn ap kidnape. Gen anpil moun ki t al achte ti Suzuki, ti rav 4 yo, ti konpran. Ebyen kounye a la frè e sè byen eme gang yo se machin sa yo yo vize. E pou yo swiv ou yo itilize dwòn frè e sè byen eme. Donk, dèfwa ou konn wè, gen de moun ki konn debake yon kote, apèn yon bakòp polis deplase, epi bandi, voup y anvayi, li pran moun nan l al ansanm avè l. Ebyen, bandi yo frèzesè byeneme, yo gen dwòn yo anlè silvouplè, yo ap kontwole, yo pa nan rans. Eske w konprann bagay yo? E tandiske lapolis jiskaprezan ap tann patnè entènasyonal yo pou ranfòse l pou kapab ban nou sekirite. E selon dènye rapò LONU an frè e sè byeneme m ap fè ou konnen gen sèlman 9 mil polisye ki aktif. Donk kantite abitan Ayiti gen ladan, sou chak 100 mil abitan se yon grenn polisye k ap sekirize. Ala traka pou lave kay te! Donk, yon sèl grenn polisye, 100 mil abitan. Kilè peyi sila a ap gen sekirite? Donk, nou kapab konprann byen, peyi a se chak koukouy klere pou je w, degaje w defann tèt ou, bagay yo konplike. Chay sot sou tèt, li tonbe sou zepòl. Frè e sè byeneme ou kapab raple ou nan jou pase yo, Premye Minis Ariel Henry te debake nan baz FADH. Bèl diskou, mande ansanm avèk sòlda yo pou rejwenn lapolis yon fason pou ke yo kapab konbat ensekirite a. E nou pral gen Rosemond Jean nan yon konferans pou laprès ki eksplike avan menm premye minis lan te debake nan baz FAd'H ebyen divès wo grade nan lame a te gentan kontakte premye minis lan pou di l nan vye cha Kanada ap voye yo fè nou jwenn 3 sèlman. Ebyen cha sa yo nou menm nap refè yo, nap mete yo nan nivo pa nou, epi sa w tande a, pou ke nou kapab debleye peyi a, pou ke nou kapab netwaye matisan ak kanaran kap bay pwoblèm. Ebyen frè se sè byen eme, gouvènman te fèmen je sou yo, pandan ke yo ap siyen rezolisyon pou mande fòs etranje vini ede yo avèk ensekirite a tandiske nou gon bann sòlda la a nou pa janm deside fè anyen ansanm ak yo, yo pran fòmasyon etc. Ebyen dènye enfòmasyon ki arive jwenn nou frè e sè byeneme sou dosye sa a, Premye Minis Ariel Henry sanble bay vag. Entansyon l te genyen pou ke fòs lame a travay ansanm avèk pnh pou mete sekirite nan peyi a, premye minis lan sanble bay vag frèzesè byeneme. Aprè premye minis lan te fin pran desizyon sa, divès peyi ki di yo se zanmi Ayiti pa wè desizyon an avèk bon je, yo di premye minis ki wout wap fè la a? Non! Ou genlè bliye. Ou genlè bliye sa k te pase an 1994, le prezidan Aristide. Wa konn ki sa l te siyen. Epi n kraze yon lame epi ou menm ou cho ou pral chache sòlda pou mete avèk lapolis pou fè ki sa? Pou met sekirite ki bò? Hein? Ki entansyon w? Ebyen medam matmwazèl ze mesye ou konnen kote yo ap plimen kodenn ou menm ti poul se ranje ou ranje kòw ti bèt a ke pa janbe dife pa vre kounya la wal nan lame dayiti wal chèche sipò pou fè kisa pou met sekirite ee talè nou met koze w deyò poze w ti gason pliye kew rantrel anba vant ou Kote w prale? Ebyen, peyi ki di yo zanmi Ayiti, frè e sè byeneme, pa wè, ebyen, entèvansyon sa premye minis lan te fè avèk bon je, tandiske Kanada di l pa p voye fòs etranje nan peyi Dayiti, puiske, ebyen, li jwenn ke gouvèneman an te menm bloke gaz la pou l te ka monte l. Si gouvènman an fè kanaval, yo a degaje yo pou yo mete sekirite. Ebyen peyi zanmi Ayiti sa yo ki di yo ap soutni peyi a ki renmen nou les Ayisyen ebyen desizyon sa premye minis lan te pran yo pa wèl ansanm avèk bon je yo di premye minis pa fè wout sa men kounya la a premye minis lan plis sanble panche bò kote CNDDR frè ze sè byen emen nou raple nou Jean Rebel Dorcéna ki te vini k di w 11 fanmi kap vide zam ak bal nan peyi Li te lage lis la nan palè nasyonal, li pa di w li te bay prezidan non. Li te lage lis la nan palè nasyonal. Li pa ka ban w eksplikasyon klè de 11 fanmi k ap vide zam ak bal. Epi men kounya la a, premye minis lan plis sanble panche bò kote CNDDR yon fason pou ke yo travay, pou yo konvenk nos petits gangs pou yo depoze lè zam. Ki kote ki bon? Frèzèsè byeneme, nou mouri wi. Eh! Eske w konprann? Si se NDDR pral pale ansanm avèk lè bandi dan se peyi aktyèlman ha pou mete sekirite pou yo depoze lè zam. Depoze lè zam pou vin fè kisa? Atò, medam, matmwazèl e mesye, dènyeman an, m pa konnen si w te tande byen deklarasyon yon ansyen kidnapè ki di l kite kidnapin. Donk, lè w tande nèg sa yo fin fimen, yo san fwa ni lwa. Nèg sa yo nan jou pase yo, mesye politisyen yo ki nan tèt peyi a aktyèlman te pran yo, ebyen ba yo kat blanch pou yo touye moun, ba yo kat blanch pou yo rantre nan komisarya kraze, sou pretèks kou yo fin voye Jovenel ale tout bagay ap woz pou yo. Yo monte fantom 509 andedan lapolis, pil kidnapin ap fèt. E jounen jodi a frè e sè byeneme, anpil bandi pa bezwen otorizasyon gran bòs yo non pou yo leve yo al fè yon lo kidnapin pou moun ap pase yo pou yon bann moun yo rantre avè yo epi pou degaje w jwenn lajan pou bay. M te kapab di sa vin rantre nan koutim nou kidnape moun epi bay lajan se fini. Eske w konprann men pou bandi yo te jwenn tout teren sa pou yo kouri se gras ansanm avèk politisyen yo. Raple w John Joel Joseph te di gang yo rejwenn nou pou nou batay. E aktyèlman la a sa k rete pou Vitelòm rantre nan gòje Ariel pou l toufe l la l piti. Pase ke Vitelòm di w konsa nan jou pase yo l te chita ansanm avèk premye minis lan 2 fwa nan otèl. E se asasina Jovenel Moïse ki akouche gouvèneman. E Raple w nan jou pase yo lapolis arete papa Vitelòm, poze papa Vitelòm kesyon, papa Vitelòm di men pitit gason m nan se yon antreprenè m pa konnen l kòm bandi, li peye taks etsetera l gen tout papye l kòman l fè bandi. Èske w konprann frès e sè? E kounye a la a lè chèf polis la tonnad tonnad tonnad nan baz Vitelòm, Vitelòm di m ap met voice deyò Ebyen si vitelom se manti lap bay sou kew somel relel la jistis poul vin bay esplikasyon nou met lajan dèyèl tandiske nou t ansanm anba raje men se kwa listwa eske ou konprann donk kounya la se NDDR pral chita poul pale ansanm avèk nos petits gangs epi pou yo ranmase tout zam epi aprè yo pral reintegre yo dan la sosyete epi tout moun ki te mouri yo yo milyonè epi yo mouri se tou se fini. Ala traka pou lave kay tè nan peyi sila. Medam, matmwazèl e mesye jan sa te anonse nan jou pase yo, peyi Kanada li menm ki te di li pa wè li gen kapasite pou ke li pran kontwòl yon twoup militè pou vin mete sekirite nan peyi Dayiti malgre yo vin ansanm avèk avyon yo pètibe lè gang, yo vin ansanm avèk bato pou pètibe lè gang men jiska prezan yo poko kapab pwoche sou tè a zafè responsab yon fòs militè pou vin met sekirite nan peyi Dayiti, yo di en en bagay la pa ka fèt konsa. Men pito, Kanada te prezante Lèzetazini yon plan pou Ayiti, yon plan pou ke yo kapab ranfòse kapasite lapolis, yon fason pou kapab mete sekirite dan le peyi. Ebyen medam, matmwazèl e mesye m ap fè yo konnen yè, Kanada siyen yon pwotokòl dantant avèk gouvènman an pou kapab finanse Akademi Polis la avèk yon montan de 9,9 milyon dola kanadyen. Waww! Donk Anbasadè Sébastien Carrière pandan seremoni sa a yè nan lokal Ministè Planifikasyon e. yo siyen ansanm avèk Minis Planifikasyon an e Minis Jistis la, frè e sè byeneme, pwotokòl dantant sa a vize pou ranfòse Akademi Polis la, oh my God, oh my goodness, donk yo pral soutni lapolis k ap fè fas ansanm avèk yon moman ki difisil, epi lè ke yo fin soutni lapolis avèk yon montan de 9 pwen 9 milyon. dola kanadyen, swa yon total de 7,3 milyon de dola ameriken, konsa lapolis kapab fè fas ansanm avèk lè peti gang. Ala traka pou lave kay tè. Donk kounya la, lè yo fin ranfòse akademi polis la, sa vle di bandi pap ka sot kote yo soti devan akademi pou yo tow epi pou yo touye direktè a frèzesè se ranfòse akademi a te manke ranfòse ki fè wè nan jou pase yo te touye direktè a. nan sitiyasyon parèy, tu te rappelles? Ebyen, anbasadè Sébastien Carrière nan yon tweet enfòme ke li siyen yon pwotokòl dantant ansanm avèk gouvèneman ayisyen an ki pral ranfòse akademi polis la. Donk frè e sè byeneme, pwojè sa a se yon pwojè Ou tande koman lanmou a rele? Lanmou waw sa vle di menm definisyon ou paka jwenn pou lanmou. Selon gouvèneman kanadyen an pwotokòl dantant pwojè a vize soutni akademi polis la pandan y ap finanse 9 pwen 9 milyon de dola kanadyen te anonse an 2022. Pwojè sa frè e sè byeneme non sèlman y ap ranfòse akademi polis la e non sèlman sa tou l pral fè grandi efikasite Kad pnh la pou reponn ansanm avèk kriz jounen jodi a avèk lòt kriz k ap vini yo, sa vle di nou se yon peyi k ap toujou nan kriz, kenbe la pa lage Kanada eeyy e non sèlman sa tou sa pral pèmèt yo grade manb wo kòmandan pnh la atravè tout peyi a pou reponn ansanm avèk kriz la, amelyore pratik akademi an E non sèlman sa tou, vizan lenstitisyonalizasyon di janr a tou lè nivo dentèvansyon. Pa gen pwoblèm! Pa gen pwoblèm tande! Tout jan dentèvansyon e grade manb pnh. E non sèlman sa tou, n ap fè akademi an grandi. Pa gen pwoblèm! Mete efikasite sou efikasite. E pi kounye a la, pèp la li menm l ap mouri. Disi pou lajan sa debloke, e pi pou yo kòmanse Ranfòse akademi an frè e sè byeneme, sa vle di nou la pou karann dezyèm pwomosyon an, ala traka pou lave kay tè nan peyi sila. Se bagay ki tris wi frè e sè, lè w ret sou kont moun, se di lè ke ou rete sou kont moun. Donk, medam, matmwazèl e mesye fòk ou konprann, pitit ou grangou. Pitit ou ki diw li grangou a men ou di pitit la fon ti tann pran ti pasyans epi kounya la ou ale wal chèche plan bannann ou plante pou tann bannann nan pouse pou bannann nan jete epi pou bannann nan rèk pou kale bannann nan met sou dife e lè wap kale bannann nan met sou dife se lè sa ou deside al lapèch pou al chèche kèk ti grenn pwason Eske w konprann bagay yo? On peyi sitiyasyon an konplike, gang pa sispann fè aktyalite, yo ap kidnape, yo ap touye, yo ap vyole, kounye a la n ap ranfòse akademi, lè n fin ranfòse l pou l ka fè fas ansanm avèk kriz la, sa vle di lè yo pral resi ranfòse lapolis la, kriz la ap gen tan nan tèt lapolis, epi kounye a la lè lapolis pral soti. Li pral tonbe nan kriz futur yo frères et sœurs. Eske w konprann sa map di w la? Kounya la, lè la police tonbe nan kriz futur, lè yo pral di w kèt, ebyen nivo kriminalite a, se ke la police pa gen ase de kapasite, ebyen kounya la, nou pral vin ansanm avèk yon lòt fòmasyon pou la police. Eske tu konprann? Ebyen fòmasyon, fòmasyon, gang yo menm yap ogmante, epi sa w tande a yo pran peyi a. Donk gon maten kap rive se pa de teritwa pèdi nap gen an Ayiti menm jan avè minis jistis la di se Ayiti kap pèdi. Eske tu konprann? Se bagay ki tris lè w ap pran medsin sou kont pentadma w, lè w pa granmoun tèt ou, ou pa ka deside pou di men sa w ap fè pou met sekirite nan peyi w. Se bagay ki tris lè w gen yon pakèt restavèk. Se bagay ki tris lè w gen yon pakèt dirijan se tchèk monflè y ap fè. Se bagay ki tris lè w gen yon pakèt moun ki nan tèt peyi ki pa ka pran okenn desizyon, ki chita yo ap tann lentènasyonal. Se bagay ki di lè w depann de moun, lè konsa ou oblije chita tann, ou tounen pra tande w ap rete la, ou fè kòlè w ap ret la. Fè kòlè pa fè kòlè wap ret la pa gen okenn desizyon w ka pran lè w rete ansanm avèk moun frè e sè byeneme ou kwè se koze bagay yo tris bagay yo grav wi kounya la ou deside pou ke w al rankontre ansanm avèk yon lòt ekip ki gen plis kapasite ke lapolis yo pa wè l avèk bon je sak pase. Ebyen ou paka ale fò ou paka di ebyen se Saw deside fè puiske sitiyasyon an difisil popilasyon an bezwen sekirite talè yo met dosye w deyò nan touye prezidan donk medam matmwazèl e mesye si nou lè ayisyen nou pa pran responsabilite nou poun mete sekirite nan peyi a kalezon yon tann zòs esak fè dènyeman m wè yo vin avèk yon challenge m pral mouri byento kite mele moun ou pral mouri byento. Wa tande se ranfòse yo pral ranfòse akademi. Kounya lè yo fin ranfòse akademi frèzesè byeneme epi yo fin ranfòse l epi lè lapolis soti sèke kriz la gentan pi avanse pase enfòmasyon m sot pran. Lè w di w pral mouri byento sa sa gade kanada sa sa gade lèzetazini w pral mouri byento. Donk si nou nou pa met tèt nou ansanm pou n retire peyi a nan sa l ye la nou panse gen moun ki pral fè l pou nou? Nou panse peyi gen peyi k zanmi k pral ede Ayiti soti nan sa l ye la? Enben kale zonyon n tann sòs, chita sou wozèt nou tann lòt peyi k pral met sekirite pou nou. Donk, se sa k fè w wè nan peyi sila a, y ap toujou batay pou ke pa gen moun onèt nan tèt peyi a. Pase yon dirijan ki onèt, ki pa nan vòlè, p ap janm dakò chita pran dikte nan men blan. Li p ap dakò pran l. N ap kolabore ansanm men peyi m pa ka ap soufri, ou di ou se zanmi m ebyen gon desizyon k pou pran pou ke popilasyon an kapab rale yon souf annatandan nou fin gen kontwòl tout sitiyasyon an nèt. Sa vle di m pran tèl desizyon ou pa wè l de bonè e men se pa w la k pou bon. E tandiske peyi pa w ap fonksyone, gen sekirite, moun pa mouri nenpòt kòman. Hum! Ala traka pou lave kay te nan peyi sa a. Medam, matmwazèl e mesye, byenvini nan Ensolit nou pou jounen jodi a. Hum matant ki pral kay Biden frè se sa adje gade sa Biden fè wi hum ooh matant ap mande Bondye padon pasel wèl anlè li paka konprann ann gad ansanm ayy ayy wi mande padon move sansasyon wi matant. Nanm ni pa sou li. Bon Ann tande temwanyaj li pase bagay la konplike. Map mande pou miskaden al kay gangan poul pranm poul pran misye pou yal kay gangan pou misye al achtem kote lal vann mwen. Ah yo vann ou la ma chérie sa vle di janm wè e la ou vann ou son peti machandiz ou vann men nou les ayisyen poukwa. Sa vle di janl ye lal vann li pa non gen bagay m paka konprann kòman ou fè jonyè wap pale nan mikwo la près ma chérie gade koze ala traka papa. Kisa miskaden di. Paske miskaden papa m pa gen pèsòn nan miyagwàn. Sa vle di la ou pa gen pyès moun se miskaden ou vin jwenn pou yal chache nèg ki vann ou kay djab la. E pou Muscadin pran nèg la, l'ale kay dyab la pou l'al reachte w? Mais c'est quoi l'histoire dans ce pays? E Muscadin papa ma Wi, se li papa m. E misye ki te kanpe avè m li kont mwen mezanmi. Mèkredi a l pran m, l'al kay Gangan avè m. Lè l rive kay Gangan, yo mete m chita sou yon chèz, epi yo pran zo mò yo met anba pye m. Ok lèw fin pran zoom wè ou met anba pyew sak pase. Men moun ka toujou kanpe sou zo mò se kwa listwa di nou plis. Epi yo pran e tèt mò yo peze dèyè koum. Tèt mò be ah avè di ou mò la avè di ou son mò k vivan. Sa vle di jan map gade w la la ou gentan nan yon teritwa pèdi. Kontinye. Yo pran mezi m, yo pran kòd la, yo fè m soufle ladan pandan sèt fwa. Kòd? Kòn? Ou soufle ladan pou fè ki imon tap pouse pitit. Yo ekri nom pandan 7 fwa epi aprè sa yo boukannen. Talè talè talè sonje sa w tap di ti cheri sa vle di la lè yo ap fè tou sa ou pat gen nanm sou ou mache wal kay ganga ou pat konn sa nèg la ta pral fè. Ti patat, ti bannann, epi pen, yo fè pen an konsa nan je. Apre sa yo rache li. Dako ou menm, ki sa tout sa yo vle di? Tout sa yap fè la, sa sa vle di? Mdi konsa, jan l vle di a, se vann nan l vann mwen. Paske depi lè yo peze tèt mwen dèyè kou m nan, dèyè kou m ap kase, m vle vomi, m pa ka sipòte. Lè yo di sa, tout moun, m konnen m pa gen moun nan zòn nan, m pa gen moun. Se misye misye e anvi gangan e l p. Ah sa vle di la nèg la anvi ougan epi pran w l ale kay gangan ansanm avè w pou l al l al bay ou pou l gangan l al achte pre èske w wè de koze sa vle di w ka wè yon nèg la epi deside ay vann ou. C'est quoi l'histoire dans ce pays? An tout sa lap fè ou la se foli gangan ou gen an. Li anvi gangan, li al kouche kanzo sou tèt mwen pou l ka gangan. Mago gen 2 timoun ansanm avèk li. Wi. Kounye a yon lòt san tou pete sou mwen pandan m nan goumen nan dòmi an. Oh. San pete sou ou tou. Lè m leve an demen maten men l pa t la l t al nan vèy. Lè m leve an demen maten m ap di l sa, li pou okipe m. Bagay la, depi m pale avè l bagay la nwi m. Depi m pale avè l. Wi, depi m pale a mari m nan, bagay la vin nwi m. E kòmsi pou m pa pale avè l nan lakou a ditou. Ok, ki bagay li? Ki sa li? M pa konn sa li ye, e kòmsi s on nanm. Li fè m pè kay la. Sepandan m ap priye, m ap li som. Konnya la menm mon ti jan andan kay la men m pa bon mwen pa bon mwen pa bon. Men eske san an toujou pete sou ou? Non se pandan bagay la vin goumen ansanm avèm nan san pete sou mwen. Lèm dil konsa kisa lap fè kisa lap fè pou mwen li di ko kisal pral fè pou mwen. Konnya la menm lèm di ebyen m nan kay la ansanm avèw e nou m gen 2 timoun ansanm avèw pi gran gen 4 ans. Dezyèm nan gen 1 an. Si m pa, si m gen yon bagay, si e pa ou m pou m di, kiyès pou m di l? Moun ki kote w ye? Moun Jeremi. Men e Pòtoprens misye te pran m. A, pò, e pa Pòtoprens li te pran w? Pòtoprens nou te kwaze n te renmen. Li pa t pran w Jeremi. Si te pran w, li ka bay ou? Fò nou byen itilize mo yo, oke. Li pa ka pran w Pòtoprens. Ou te renmen avè l Pòtoprens. Nou te renmen. Kòman l te pran w nan? Men si l pran w, li ka al bay ou, li ka vann ou? Kòman l pran w nan? Nan djaby te pran w tou? Men se kwa listwa? Germain Lurène et Denis Wilner. Antouka Denis Wilner bay fi a chans li tande. Bon kounya la kòman komisè Muscadin pral kote mari dam nan poul pran dam nan poul al lage dam nan. Bon bagay la difisil wi nan peyi sa. Donk chak jou kap pase frè e sè byeneme se plis etone lèzayisyen ap etone moun gouvèneman sa ki vle gangan sa k vle bandi bon antouka ann kite dosye sa la pou l pa fè zen. Byenvini nan Ayiti, la repiblik dè koken e se sèl vòlè k ap rete. Mirlande Maniga ansanm avèk Mèt André Michel se 31 menm tenyen. Èske w konprann? Se de gouden ak senkant kòb mezanmi tande yon deklarasyon. M sezi m wont m pè depi maten m anvi kouri. M pa t kab rate evènman jodi a. Mwen dezobeyi doktè ki te di ke m pa t dwe sòti paske tankou nou wè mwen gen fè yon operasyon nan men samdi e yo te di pou m pa sòti avan omwen madi mèkredi. Men lè Andre telefone m, li di m ke l ap fè ouvèti l la jodi a, ebyen mwen chwazi dezobeyi medsen yo pou m pa ta kapab pale a. Jodi a m ka rele tèt mwen Pakapala. M se yon Pakapala pou m akote Andre Michel, kandida RDNP pou depatman Lwès la. Ayisyen pa tande trop. Plizyè rezon. Poukisa ke m la a? Yon premye repons ke mwen ta kapab bay pou mwen, se pa ta kapab yon kandida RDNP ke fini pou m pa la. Premye repons la. Men se pa tout. Andre Michel, lè l di ke l prale nan eleksyon, e li di li chwazi pour l'aller sous bannière RDNP, parce que justice, pas de guettant. Pour l'inscrit comme parti. Et c'est vrai, nous comprenons ça tout à fait, que si justice est là, André Michel t ap enskri sou banyè jistis. Se nòmal. Men poukisa se kareman se sou RDNP li plane? Paske antre jistis e RDNP gen menm langaj la, gen menm objektif la, gen menm prensip yo, gen menm esperans ke nou genyen pou peyi a. Ki esperans? Ki se ressemble sa semble. Ann kite sa la mon ami. Hum. Ala ti peyi chaje vòlè mesye. Hum. Ala traka pou lave kay tè papa. Non m rive yon kote frèzè sè byeneme. Non fòm fon kout pye nan syèl. Fòm fon kout pye nan syèl pase m santi gon malediksyon k tonbe sou peyi a ki pa piti. Lè zanj pa bay ase rapò. Pase franchman j konpran ryen la. Hee! Heheheyy! Bon, lè ke w fin pran nouvèl sa yo, ebyen se nan vil pwovens yo lage kò w. Byenvini nan Ayiti peyi spesyal, donk wa Yaya kò pase se nan vil pwovens yo w ka rale yon souf anba eskanmòtè Pòtoprens sa yo. Kòm ou vle pou m pa renmen andeyò. Han, gad yon ti plezi san strès, pa gen kout bal k ap tire. Ou p ap tande dosye politik tout lasent jounen. Moun yo ap enjoy, moun yo ap viv. Sa se Ayiti. Epi lè w ap gade moun k ap deside yo menm k ap fè makak epi lè w ap gade kòman peyizan li menm l ap enjoy, l ap jwi lavi l. Ki sa w te bezwen ankò? Antouka, jan m toujou renmen di l Ayiti diktature la pèl dè zanti, Ayiti demokrasi la repiblik dè koken sèl vòlè yo ka prete, ki vivra vèra ki moura kakara. N ap fè plas a Vwadlamerik pou ase fòmasyon nasyonal ak entènasyonal yo. Randevou kase nan yon ti tan ki pa two long. Jodi a se yon dat istorik tankou nou di l, 29 mas 1987, 29 mas 2023. Sa fè 36 zan, donk se 36 zièm anivèsè konstitisyon 1987 la. Men aktyalite ap mennen nou dabò nan vil Ròm, nan peyi Itali, kote Pap Franswa anile odyans li te sipoze fè pandan 2 jou kap vin la yo akoz li entène lopital nan vil Ròm kote lap sibi kèk egzamen medikal. Vatikan fè konnen ke Pap la entène nan lopital Gemelli, li pa bay okenn lòt detay. Pap Franswa, 86 an, te pase 10 jou nan menm lopital sa an 2021 apre l te sibi yon operasyon nan entesten. E Pap Franswa te sibi operasyon pou retire yon pati nan poumon li lè li te jèn gason akoz yon enfeksyon respiratwa. Pap la, chèf Legliz Katolik la te parèt plizoumwen an bòn fòm pandan odyans li te genyen mèkredi, malgre li te fè anpil grimas pandan li t ap antre ak soti nan machin spesyal li a. Anilasyon odyans la jiska samdi soulve kesyon sou patisipasyon Pap Franswa nan aktivite Vatikan planifye pou Semèn Sent la ki pral kòmanse dimanch k ap vin la, donk n ap swiv pou ou devlopman sitiyasyon sa. Epi n ap prale nan peyi Dayiti, tankou nou te di l, 29 mas 1987, 29 mas 2023, konstitisyon ayisyèn nan, oubyen konstitisyon 87 la genyen 36 an. Nan okazyon an divès òganizasyon sosyal, politik nan vi nasyonal la te plante pikèt yo sou plas konstitisyon an nan Channmas, detay avèk Masiado Vilmé depi Pòtoprens. Nan okazyon 36 yèm anivèsè konstitisyon 1987 la ki se manman lwa peyi a, opinyon yo toujou rete diferan nan mitan òganizasyon politik yo nan peyi Ayiti. Kote yon militan pwòch ansyen prezidan Jovenel Moïse mande pou pwojè referandòm ansyen chèf leta a respekte. Nèg yo te fon konstitisyon Avèk ògèy, yo te fè yon konstitisyon kote yo t ap fè ekspilsyon. Yo t ap, yo te fè yon konstitisyon kote yo te mete, yo te mete gwoup, yon gwoup de moun an karantèn. Enben, jodi a, men rezilta a. Se youn nan rezon jodi a la, mwen la sou plas konstitisyon an. Pro Jomo, Ami Jomo, nou la sou plas konstitisyon an. Nou vin di nou bezwen yon lòt konstitisyon, nou bezwen referandòm, nou bezwen delivre nouvèl konstitisyon ke Prezidan Jovenel Moïse ak tout ekip li te kòmanse a. Pou kèk òganizasyon ki te pwòch ansyèn opozisyon politik la gen opinyon yo diferan sou deklarasyon sila. Nou pa dakò kesyon referandòm, nou pa dakò pou chanjman konstitisyon an. Nou di wi Pou ke yo gade konstitisyon an, sak pa bon yo pou yo retire yo. Pou dyaspora jwenn plas li. Pou nouvèl klas politik ke nou menm nap enove a, pou ke l jwenn plas li. Nou menm nap kontinye fè revandikasyon nou pase pou konstitisyon sa toujou rete demè, menm lòske ka genyen remaniman ki fèt ladan l, menm lòske yo te ka panse 2 twa atik te ka retire pa rapò de feblès. ki anndan konstitisyon men nou te ka di ke se pa pou rezon sa pou yap pètine konstitisyon kraze ekri konstitisyon. Konstitisyon 87 la te fè previzyon legal pou n viv tankou moun, si n pa ka viv tankou moun ke n leve kanpe pou n fè respekte konstitisyon 1987 la, m ap di Bill Clinton, Hillary Clinton e konsò konstitisyon pa mande ni chanje, viv konstitisyon 1987 la. Abel Loreston ki se kowòdonatè fòs opozisyon Radikal pou Chanjman mande demisyon Premye Minis Ariel Henry ak kabinè ministeryèl li a, li di kap vyole manman lwa peyi a. Yo vyole konstitisyon an pa rapò de jan yo chwazi yon jij pou yo mete l prezidan kou de kasasyon. Yo vyole konstitisyon pandan yo chwazi 8 jij ilegalman pou yo konplete kou de kasasyon. E nou di ke yo vyole konstitisyon an paske depi prezidan Jovenel yo te fin asasinen l nan, ebyen chwa li te fè de premye minis lan, li te genyen 90 jou devan l pou te òganize eleksyon Eleksyon pa janm òganize. Sepandan, Premye Minis Ariel Henry kontinye eksprime preokipasyon l pa rapò ak sitiyasyon peyi a ap konnen nan dènye jou sa yo. Depi Pòtoprens, mwen se Masiado Vilmé pou voa Kreyòl. Genyen plizyè lòt aktivite ki make jounen sa a, notamman genyen depite senkantyèm lejislati a nan peyi Dayiti Jerry Tardieu k ap prezante nouvo liv li nan Cap Haïtien, Une dernière bataille pour la Constitution an, L ap fè l nan vil Okap nan dezyèm vil peyi a. Yon lòt pwen nan aktyalite a, Bawo Pòtoprens komemore 31 mwa asasinay Mèt Monferrier Dorval, aktivite sa koenside ak 36 zièm anivèsè adopsyon konstitisyon 1987 la, yon repòtaj Yves Manuel depi Pòtoprens. 28 mas ki sot pase la a fè egzakteman 31 mwa depi endividi san fwa ni lwa asasinen ansyen batonye lòd avoka Pòtoprens yo, Mèt Monferrier Dorval. Nan okazyon sa a, Konsèy lòd avoka nan kapital la òganize yon seremoni pou komemore tris anivèsè sa a. Batonye lòd avoka Pòtoprens lan, Mèt Marie Suzy Legros pour une société qui chita sous état de droit. Il serait un oubli gravissime de laisser passer sous silence cette journée qui a marqué à tout jamais l'histoire prestigieuse de l'Ordre des avocats du barreau de Port-au-Prince. André Malraux disait dans La condition humaine, la mort de tout homme diminue, la disparition tragique, brutale et prematurée de Maître Monferrier Dorval est survenue comme un coup de tonnerre dans le ciel serein. Libète endividyèl manman lwa peyi an garanti pa respekte. Batay pou fè dwa a respekte tout bon vre rete toujou yon gwo konba, selon avoka yo ki estime li pa posib jodi an pou n ta fete 29 mas 87 la ki raple n 36 zièm anivèsè konstitisyon an. Aujourd'hui, nous sommes à la veille de de l'adoption de la Constitution de 1987. Ma question sera celle-ci, y a-t-il quelque chose à fêter pour le 29 mars? Komemorasyon 31 mwa asasina batonye Dorval lan. koyenside jisteman ak 36 èm anivèsè konstitisyon 29 mas 87 lan. Few pwofesè Dorval t ap pwone yon refòm nan dokiman sa a, men malerezman li mouri 28 out nan lane 2020 san l pa t gen tan wè refòm sa a. Mwen se Yves Manuel depi Pòtoprens pou voa Kreyòl. Mèsi Yves Manuel ou sou voa Kreyol wap swiv randevou yon randevou chak jou avèk randevou sou aktyalite a nan moman ensekirite a kontinye ap fè raj nan peyi dayiti nan moman gen anpil deba tou nan mitan kominote entènasyonal la sou dosye a enben gen prezidan ameriken an Joe Biden ki di posibilite pou yon fòs entènasyonal debake an ayiti a toujou rete yon posibilite. Any decision about military force which was often raised we think would have to be done in consultation with the United Nations and and with the Haitian government. Detay nan yon ti moman sou dosye sa. Epi kriz peyi Dayiti, patikilyèman kriz alimantè a kontinye ap retni atansyon anpil òganizasyon entènasyonal notamman Nasyonzini. Valerio Saint Louis depi New York. Prèske mwatye popilasyon an nan peyi Dayiti, asavwa 4 pwen 9 milyon moun, nan moman ke n ap pale la a, an difikilte. Yo gen gwo pwoblèm. Y ap lite pou yo rive jwenn manje pou tèt pa yo, dapre yon nouvo analiz ki soti nan òganism sa ki rele IPC, ki se Faz Klasifikasyon Sekirite Alimantè Entegre. Nan yon konferans pou laprès ki te dewoule nan katye jeneral Nasyon Zini an nan Manhattan, New York, Farhan Haq, ki se pòtpawòl adjwen sekretè jeneral la, te di ke daprè analiz sa a, yo estime ke 1.8 milyon moun an sitiyasyon ijans alimantè. Se yon ogmantasyon nan kantite moun sa yo soti nan 1.7 milyon moun an septanm ane pase. Zòn ki pi afekte yo se Site Solèy ak vil Jeremi ki nan sid penensil peyi a. Sepandan, yo remake ke gen yon ti amelyorasyon avèk ogmantasyon asistans imanitè pou manje nan zòn Site Solèy la ki te rale moun ki te pi vinerab yo soti nan faz 5 la, ki se ensekirite alimantè katastwofik, desann nan faz ki pi ba yo. Li kontinye pou l di, e n ap tradui. Our WFP colleagues in Haiti stress that it is critical to continue life-saving food assistance for the most vulnerable Haitians Kòlèg nou yo ki nan òganizasyon World Food Program ki an Ayiti yo ensiste ke li enpòtan pou kontinye sove lavi moun nan ba yo asistans manje pou Ayisyen ki pi vilnerab yo epi kontinye bay priyorite ak inisyativ sa yo ki gen detèminasyon pou yo abòde kòz rasin grangou an epi kreye yon rezo sekirite alimantè pou yo, epi òganizasyon an di ke y ap mande sipò Nasyonzini. Se konsa Farhan Haq ki se pòtpawòl adjwen Sekretè Jeneral Nasyonzini an te pale nan konferans pou laprès sa ke l te bay nan Katye Jeneral Nasyonzini nan Manhattan, New York, pou l raple o mond antye ke nan peyi Dayiti gen plis pase 4,9 milyon moun ki nan sitiyasyon difisil, ki nan gwo difikilte pou yo jwenn manje pou yo viv. Depi New York pou voa Kreyòl, Valerio Saint-Louis. Mèsi Valerio. Etazini pa ekate posiblite pou itilize lafòs pou tabli lapè an Ayiti. Sandra Lemaire gen detay sou sa Prezidan Biden te di sou sa pandan vizit li o Kanada Sandra Lemaire. Etazini ap chache sipò pou fòs polis nasyonal ayisyèn nan e l ap etidye posibilite pou Nasyonzini ta jwe yon wòl nan jefò pou tabli lapè an Ayiti. Se sa Prezidan Joe Biden fè konnen pandan vizit li nan Kanada 24 mas la. Li di nenpòt ki desizyon pa rapò avèk yon fòs militè ke nou diskite souvan ta dwe fèt an konsiltasyon ak Nasyonzini epi gouvènman ayisyen an. Donk nou pa ekate posibilite a, men se pa yon bagay nou anvizaje fè kounyela a. Prezidan Biden di y ap gade pou wè si kominote entènasyonal la pa ta jwe yon pi gwo wòl nan jefò a. Li te pale de aktivite gang yo tou. Li di lide sou kijan nou pral fè fas avèk sa k ap pase an Ayiti kote gang yo esansyèlman ranplase gouvènman an, an efè, y ap dirije peyi a. Kidonk mwen kwè sa Premye Minis Trudeau di sou koze a fè anpil sans. Pi gwo bagay nou ka fè, se yon bagay k ap pran tan, se ogmante kapasite Polis Nasyonal la genyen pou l fè fas avèk pwoblèm yo konstate. N ap gade tou pou wè si kominote entènasyonal la, pa lentèmedyè Nasyonzini, ta ka jwe yon pi gwo wòl nan jefò sa a, men vreman vre se yon gwo kè sote pou nou. Ayiti se te youn nan kesyon prensipal Prezidan Joe Biden te diskite avèk Premye Minis Justin Trudeau pandan vizit 2 jou li te fè nan Ottawa. Sandra Lemaire pou voa Kreyòl, Washington. Mèsi dèske ou branche sou voa Kreyòl alòske n ap prezante w Randevou, yon pwogram ki pase soti lendi pou rive vandredi. Byenke nou toujou nan lè a e nou remèsye w dèske nan moman sa menm ou branche. Aktyalite entènasyonal, Larisi kòmanse egzèsis avèk sistèm misil balistik entèkontinantal li yo ak plizyè milye sòlda. Serge Rodrigues gen detay. Larisi tanmen egzèsis militè kote l ap itilize sistèm misil balistik entèkontinantal tip Yaz ak asistans plizyè milye sòlda, dapre yon kominike ministè defans peyi a pibliye jodi mèkredi 29 mas la. Obsèvatè fè konnen se yon tantativ bò kote Moskou pou l demontre gwo kapasite frap nikleyè li. Prezidan Vladimir Putin te toujou gen objektif pou fè sistèm misil Yaz la, ki ranplase sistèm Topol la, vin tounen zam envensib e yon konpozant terès nan asnal nikleyè li. Gen yon total 3 mil sòlda ak 300 pyès ekipman ki enplike nan egzèsis yo, selon ministè defans la ki fè parèt yon nòt sou kesyon an sou kont Telegram ni. Egzèsis yo enplike Fòs Kontwòl Global Misil Estratejik k ap voye je sou fòmasyon misil Omsk, ansanm avèk kòmandan e staf ki fè pati antrènman ak misil Novosyrbisk la ki gen ladann sistèm Yars la. Pandan egzèsis sa yo, sistèm mobil Yars la pral kondi manèv militè nan 3 rejyon an Risi, dapre ministè a toujou ki pa bay okenn lòt detay Sou ki rejyon egzakteman? Ministè Defans Ris la presize an menm tan tou militè k ap jere egzèsis ak misil yo pral pran yon seri mezi pou kamoufle e kontrekare siveyans ayeryen nan tèt kole ak fòmasyon e inite nan distri militè santral peyi a mete ak fòs aewospasyal Larisi. Selon kèk blogè militè, sistèm sila gen kapasite pou transpòte plizyè ojiv nikleyè e moun kapab mete yo sou kamyon. Depi envazyon Larisi a nan Ikrèn, li deja fè plizyè manèv militè pou kont li oubyen ak kèk lòt peyi tankou Lachin ak Afrik di Sid. Serge Rodriguez, voa Kreyòl, Washington. Mèsi Rodrigues, lòt pwen nan aktyalite entènasyonal la e l ap mennen nou nan peyi Almay kote Wa Charles 3 rive nan vil Bèlen jodi mèkredi a pou premye vizit deta li depi li monte kòm Wa apre lanmò Rèn Elizabeth, sa ki enskri nan kad jefò otorite britanik yo ap fè pou yo amelyore relasyon yo ak Ewòp apre Brexit la, donk retrè La Grann Bretay nan Inyon Ewòp la. Se prezidan alman an, an palan de Frank-Walter Steinmeier, ki te akeyi Wa Charles ak tout madanm ni, Rèn Konsò Camilla, avèk lèzonè militè. Wa Charles te gen pou li te ale tou nan peyi Lafrans, Anvan li te rive ann Almay, men pakèt deblozay ki genyen nan peyi Lafrans akoz pwotestasyon kont refòm pansyon 64 an prezidan Emmanuel Macron fè ke yo te oblije ranvwaye oubyen repòte vwayaj sa ke Chal, Wa Chal 3 tap te gen pou l te fè nan peyi Lafrans. Lòt pwen nan aktyalite a, otorite ameriken yo ap fè jefò pou diminye kantite. Tan yon imigran pase tann apvan li prezante devan yon jij imigrasyon. Jean Robert Philippe di nou pou satisfè demand sa minis jistis la an palan de Merrick Garland enben li mande kongrè a plis pase yon milya dola pou anplwaye nouvo pèsonèl jidisyè ak jij nan imigrasyon. Donk Jean Robert Philippe kesyon imigrasyon toujou rete yon gwo pwen nan aktyalite a e pou administrasyon Biden Harris la. Wi efektiman se yon sijè ki ap apwoche pi pre lakay de tanzantan e fwa sa a li rive nan sant detansyon yo kote yo kenbe imigran ki nòmalman gen pou yo parèt devan yon jij pou yo al prezante ka yo. Alòs se ka imigran sa yo menm ke minis jistis la Merrick Garland ap eseye defann paske etan done ke sèvis imigrasyon gen difikilte pou l tande pou dosye sa yo tande alò pa sèlman sèvis imigrasyon men jij yo akoz kantite moun ki ap tann e ke pa gen ase bra ki pou satisfè demand lan, ebyen demach minis jistis li antre nan kad sa a pou li wè nan ki mezi li kapab akselere pwosesis la e itilize lòt mwayen pou ke yo kapab diminye kantite moun ki gen lontan depi y ap tann pou yo pale devan yon jij ki pou prezante pou prezante dosye yo. Depatman Jistis ameriken an ap kòmanse anplwaye nouvo jij imigrasyon ak espwa pou l diminye kantite imigran pèp k ap tann avan yo prezante devan yon jij. Minis jistis la, Merrick Garland, te devan yon komisyon nan Sena a pou l pwopoze yon bidjè 1 milya 460 milyon dola pou ane fiskal 2024 la. Demand la reprezante yon ogmantasyon prèske 70 pousan finansman k ap pèmèt ajans lan anplwaye 965 pèsonèl jidisyè, pami yo 150 nouvo jij imigrasyon, dapre yon deklarasyon ekri responsab la soumèt bay komisyon an. Jij imigrasyon sa yo ak pèsonèl jidisyè a ebyen y ap deplwaye nan zòn kote demand lan pi elve. Nan ane ki pase yo, Depatman Jistis la te deplwaye nouvo jij imigrasyon nan eta Sid yo pou fè fas ak flo imigran ki t ap debake pa bann e pa pakèt sou fwontyè Etazini pataje avèk Meksik. Jodi a, dapre minis lan, genyen anviwon 600 jij imigrasyon Ozetazini k ap jere plis pase 2 milyon dosye imigrasyon. Pou ane fiskal 2023 a, pa egzanp, eta Florid, Tegzas, Kalifòni ak Nouyòk gen pi gwo kantite ka imigrasyon k ap tann. Anplis de anplwaye plis jij imigrasyon, minis jistis la deklare devan komisyon Sena a ajans li an gen plan òganize plis odisyon a distans ak imigran ki fèmen nan sant detansyon sou fwontyè Etazini pataje avèk Meksik nan kad inisyativ pou diminye reta ki genyen avan yon imigran prezante devan yon jij. Minis jistis la fè kòmantè sa yo pandan temwayaj li tap fè sou demand bidjè prèske 40 milya dola pou pwochen ane fiskal la. Pwopozisyon depatman jistis la pou l ajoute plis jij imigrasyon avèk pèsonèl jidisyè rive nan moman kantite demand kap tann nan tribinal yo kontinye ap ogmante. An 2022, kantite ka imigrasyon an te depase 2 milyon konpare avèk anviwon 344 mil ka ki te genyen sa gen yon dizèn lane, dapre done Inivèsite Syracuse konpile. Senatè demokrat Jan Shaheen Prezidan komisyon an deklare, Finalman, meyè fason pou diminye reta ki genyen nan dosye imigrasyon an se yon refòm an pwofondè, yon objektif ki gen lontan depi l ap elwaye palmantè yo. Jean Robert Philippe, voa Kreyòl, Washington. Mèsi Jean Robert Philippe, mèsi dèske ou menm tou ou chwazi voa Kreyòl pou enfòme w. Lòt pwen nan aktyalite a, isit Washington, Prakazrel Michel alyas Pras, ansyen chantè Fugees twouve l devan lajistis anba akizasyon kòmkwa li ta nan konplo ak milyadè malezyen Jolo kont Etazini, yon pwosè ki kontinye ap dewoule isit Washington. kolaboratè nou Jeanty Augustin Junior te prezan. Jodi a ankò nou devan Court House la nan Washington DC kote nap swiv pwosesis seleksyon manm jiri ki pral genyen pou panche sou ka Price Michel la. Yon sal ki te gen ladann 4 avoka Price Michel yo, 7 manm pati sivil la, jij Kotely, 2 grefye. Price Michel te byen prezan. Abiye ak kostim gri li, kòl wouj ak mas nwa li nan bouch li, jounalis ak piblik la te nan sal la. Moun ki te prezan pou fè pati manm jiri a t ap defile youn apre lòt, yon fason pou reponn kesyon pati sivil la, jij la ak avoka yo. Yo te pase moun sa yo nan paswa, nan poze yo kesyon sou tout lavi yo, yon fason pou pa gen patipri nan seleksyon manm jiri sa a ki pral syeje pou tande ka Price Michel la. Pami moun ki te nonmen kòm temwen potansyèl nan ka a gen aktè Leonardo DiCaprio, ki pi popilè lè l te dekri yon kriminèl finansye nan lavi reyèl nan yon fim an 2013, Wall of Wall Street, ki te pasyèlman finanse pa yon konpayi ki mare ak mesye Lowe. Bloomberg te rapòte ke Mesye Low te espesyalman pale ak Mesye DiCaprio e li te ba l yon Picasso 3 pwen 2 milyon dola pou òganizasyon charitab li, yon mòso atis pent Jean Michel Basquiat ki vo 9 pwen 2 milyon. Yon lòt temwen potansyèl nan ka a se ansyen manya kazino Steve Wynn, ki te demisyone kòm prezidan ak direktè jeneral konpayi Wynn Resort nan lane 2018 nan mitan akizasyon de move konduit seksyèl. Lòt temwen potansyèl yo pandan kòmansman seleksyon jiri 27 mas la, tankou Steve Bannon ak Rudy Giuliani, ansanm ak yon sèl konseye Mesye Trump pou Sekirite Nasyonal, HR. McMaster, ak ansyen Pwokirè Jeneral la Jeff Session. Lòt temwen potansyèl yo nonmen yo se aktè Jimmy Fox ak Mark Wahlberg, direktè Martin Scorsese, ak aktivis dwa sivil Jess Jackson. Voilà Jeanty Augustin Junior kap swiv pou nou de trè prè pwosè sa a. Ou toujou sou voa Kreyol wap swiv yon pwogram an lang kreyol ayisyen. Nou se voa Kreyol e sa a se Washington DC. E kounye a nou pral pase nan yon repòtaj syans ak teknoloji avèk Serge François Michel. Moun ka gade sou yon sit entènèt an dirèk fatra k ap deplase nan lespas ki prèske fè kolizyon. Yon moun ki se sa yo rele espesyalis anviwònman ap travay pou fè moun konnen gen debri nan lespas e l ap suiv deplasman yo sou yon sit entènèt. Li di, Nou dwe konsidere lespas tankou yon anviwònman natirèl. Lè ou gade syèl la lannwit, ou pap wè dè milye moso fatra, men yo la. Morrie Bajjah di, N ap polye òbit Latè a ak ansyen satelit e ak lòt debri nou pa bezwen ankò, menm jan nou sal tè a, lè a ak oseyan yo. Se move nouvèl. E lè bagay yo fè move kolizyon, de bagay tounen dè dizèn milye ti moso ki pi piti, ki apre sa vin tounen danje. Pou lòt satelit k ap bay sèvis e ki gen kapasite ki fè n depann de yo. Se Moriba Jah ki pale konsa. Jah se sa yo rele yon espesyalis nan astwodinamik, ki etidye mouvman kò natirèl ak objè nan lespas. Li pami yon pakèt moun ki di fatra nan lespas se yon pwoblèm k ap grandi. Li pran yon pozisyon lòt moun pa pran kote l di kòmkwa fatra nan lespas se yon pwoblèm pou anviwònman an. M sèlman santi m pasyone pou sijè sa e li fè sans pou mwen. M santi yon vokasyon pou sa. Jah te fèt nan San Francisco nan Eta Kalifòni, men l te grandi nan Venezyela. Li te anwole nan avyasyon militè Etazini kote l te koumanse reflechi sou lespas. Li te kòmanse etidye debri nan òbit Latè an 2006. Otorout yo nan òbit Latè a pi chaje ak aktivite, ak sèvis e ak kapasite yon pakèt aparèy ki itil nou. Yo nan pozisyon kote yo ka anfouye nan kolizyon ak debri lespas ki nan òbit la. Jar te kreye Wayfinder, yon baz done ki analize divès sous enfòmasyon sou objè nan lespas e ki montre sa k ap pase nan òbit Latè nan menm moman n ap gade l la. L ap suiv kounye a apeprè 30 mil bagay ki nan òbit Latè. Jiska 4 mil nan yo se aparèy k ap fonksyone. John Krasidis konnen Jah depi dèzane. Kasidis travay pou NASA, pou avyasyon militè Etazini ak lòt ajans k ap swiv tou debri nan lespas. Tout enfòmasyon yo isit la. Ou pa ka pa wè chif yo. Plis w ap gade anlè a, se plis w ap wè kolizyon ki manke fèt. Estasyon espasyal la fè deja plis pase 25 mannèv pou evite frape ak gwo debri. Malgre Nesyonzini gen konsiy kote li egzòte peyi yo pou yo pa pwodui plis debri, li di Larisi, End ak Lachin sote satelit kòm tès zam kote yo pwodui dè milye moso debri. Kongrè Etazini an ap travay sou pwojè lwa ak patisipasyon tou le 2 pati politik yo sou debri nan lespas. Konsa, se chak peyi ki dwe sèvi kòm polis pou moun li otorize fè aktivite nan lespas. Dja espere ke travay li pwal ede edike e ankadre moun ki ap pran desizyon yo pou yo fè sa ki nesesè. Pou Syans ak Teknoloji, mwen menm se Serge François Michel. Epi pou n fini gen Federasyon Nasyonal Fanm Majistra Ayisyen, enben yo òganize yon atelye nan Kap Ayisyen Gérard Maxineau. Yon atelye konsiltasyon pou lidè feminen nan Gran Nò a ap dewoule nan salon meri Okap lan sou inisyativ Federasyon Nasyonal Fanm Majistra Ayisyen yo, FENAFAM. Jounen refleksyon sa a gen kòm objektif fè pwomosyon ak valorizasyon patisipasyon politik fanm yo an Ayiti, Selon Majistra Lavale Jakmèl lan, Marie Yolène Philippot, ki se Sekretè Jeneral FENAFAM. pwojè ke koperasyon espanyòl finanse pou nou, nou vle prepare ajennda politik dè fam. Se yon dokiman ki pral pèmèt ke tout bezwen fanm yo, tout sa fanm yo genyen nan tout sektè nan lavi yo, pou tout deziderata yo pase atravè dokiman sa a. Donk se yon kaye de dechaj ke l ap ye. ki pral genyen pou nou ka pèmèt ke fanm ki kontinye, pou tout fanm ka rantre nan fè politik e fè politik otreman pou gade kòman yo kapab amelyore kondisyon fanm. Tankou nou ka wè ke gen plizyè atelye an gwoup gwoup ki ap travay la, kote fanm yo ap travay sou dwa sivil e politik yo, kijan yo konprann sa, kisa ki pa respekte nan nivo sa. Majistra vil Kap Ayisyen Yves Rose Pierre, manm federasyon an kwè atelye konsiltasyon sa pral ankouraje plis fanm konnen dwa yo epi konnen kòman pou yo fonksyone sou tèren politik la. Antanke fanm e militant politik, se yon plezi pou nou ankouraje tout inisyativ k ap ankouraje plis fanm pou konnen dwa yo, devwa yo, e fanm ki nan fonksyon piblik yo, swa nan sektè prive, nan sektè piblik la, pou yo konnen kòman pou yo. e jere, kòman pou yo aranje yo e kòman yo dwe fonksyone etanke fanm e pou ankouraje fanm pou kapab e pran fòmasyon adekwat pou lè yo e nan yon pòs pou yo ka fè valwa yo kòm fanm paske se pa fè yon pledwari pou fanm yo patisipe oubyen entegre e entegre swa e nan eleksyon oubyen nan antrepriz yo men fòk fanm nan kalifye. ye fòk fanm nan edike fòk fanm nan kapab e nan nivo poul e ale nan pòs ke li vle a. Patisipan yo ki te soti nan gran nò a swete aktivite dyalòg ak fòmasyon sila yo rapousiv malgre konjonkti difisil peyi Dayiti twouve l ladan l jounen jodi a. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale map kitew nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwotejew baw lavi ak la sante Bonjou bonswa tout moun non pam se fouco e nap kwaze pita nan yon lòt videyo sete bizou bizou one love bon lajounen. M ranmase pakèt mwen kòz abitan pa mize lavi l m prale men map kite w nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak la sante bonjou bonswa tout moun nap kwaze nan lòt videyo orevwa.